Bonjou bonswa la fami avèk plezi nou antre la kayou pou kapab pote ba ou yon nouvo emisyon mwen te pwomèt nou yon emisyon sou referandòm konstitisyonèl la alò le 27 jwen pwochen Popilasyon ayisyèn nan ap genyen pou al di si li dakò yo amande konstitisyon an oubyen si li pa dakò pou gen yon chanjman an pwofondè nan manman lwa peyi a. Jovenel Moise deja mete yon tèks, li travay sou yon dokiman byen si e dokiman sa se li ki pral aplike. Si popilasyon an di wi. Men sa ki dwe enterese nou nou menm paske nou menm nou pa konn afè gwo palto isi, se enterè popilasyon an, enterè dyaspora a. Men gen yon lòt bagay ki pi enpòtan, yo te kapab mete enterè nou ladan l, men si nou wè nèg yo ap fè yon dokiman pou kapab pwoteje yo, Pou kapab vòlè plis lajan, pou fè kòripsyon, pou fè yon seri de bagay, pou kapab detenir yon pouvwa absolu, je suis désolé, pèp ayisyen an pa ta sipoze antre nan lojik sa. Kisa referandòm nan ye? Referandòm nan, se kòm si m ta kapab di w yo di w, ekoute nou pral fè sa a, e n ap mande w pou al vote, pou di wi si w vle l, wi si w pa vle l. Sa se premye pa a. Popilasyon an, se sa li pral fè nan dat 27 jen k ap vini la a. Men pi gwo kesyon moun ap poze tèt ou se mande èske referandòm sa a l ap rive fèt. Dayè, gen anpil vwa k ap leve nan sosyete a pou di ke ekoute Jovenel Moise travay yon dokiman avèk kèlke zami, li pran anpil moun ki pwòch li pou akouche yon dokiman. Men dokiman sa a li ap perenize lasupremasi phtk, se kòm yon pouvwa absoli. ke phtk pral genyen. Imedyatman manda Jovenel fini, ebyen li pral antre nan yon lojik ti pas kout avèk moun ki pi pre l la, petètre Michel Martelly. sa foi en des lendemains meilleurs, son extraordinaire attente qui sont pour moi une obligation puissante. J'y apporterai des réponses concrètes. La marche vers cette victoire aura été longue et douloureuse. Elle a mobilisé toute notre détermination et le courage du peuple haïtien. Je veux vous dire que sans le support apprécié de la communauté internationale, une fois de plus, une fois de trop, le vote populaire aurait été confisqué. Que le peuple haïtien en soit fier et que les amis d'Haïti en soient remerciés. Aujourd'hui, dans le calme et la sérénité, je prends le relais du Président René Gracia Préval. Epi aprè Michel Martelly pase 10 ans au pouvoir, yon lòt pas kout ak Jovenel Moïse puisque. Le document qui a été élaboré, ebyen an partan te gen anpil fwod. Se sak fè gen anpil nèg la kap fè politik nèg yo pè e nèg yo pa vle pran nan lojik sa. Anpil vwa kòmanse ap leve. Kounya la eske gen posibilite poul pase? Nou wè anpil fwa. Konseye elektoro yo al nan yon seri de departeman, yo pa toujou jwenn bon akèy pa bò kote popilasyon an. Sa vle di ke moun yo poko fin antre nan lojik chanjman de konstitisyon an. Referandòm konstitisyonèl 27 jwen, ki lòt pwobabilite ki genyen pou ke vòt sa li pa fèt? Ann gade byen pou wè pozisyon Lèzetazini. Lèzetazini ki di ke sou kesyon konsiltasyon an pa genyen twòp sektè sa vle di ke se pa yon bagay ki fèt de manyè enkliziv. Le pwosesis sa pa fèt de manyè enkliziv. Donk Lèzetazini se youn nan patenè ki t ap mete men nan pòch li pou kapab sibvansyone kesyon referandòm konstitisyonèl la. Immédiatement là les états unis une approche comme ça. ça. ta vle dire que les états unis pas l'argent l'ajan pour référendum constitutionnel la. Haiti's history makes it a beacon of freedom and its democracy should not be an exception. It should be an example. The legislative elections that should have been held in 2019 are long overdue. Sou-Sekretè Deta Adjwen Pwovizwa Etazini an, Julie Chung, te pran lapawòl nan okazyon fèt drapo ayisyen an madi 18 me 2021 pou l mete aksan sou sa li rele nan tit mesaj li a angajman elektoral Lèzetazini ann Ayiti. Madam Chung raple ke Ayiti se yon peyi ki gen yon kilti ki rich. Li di, n ap site, Istwa Ayiti ak kilti li ki rich anpil Se yon prèv ki montre kokenn fòs li ak pouvwa san limit li genyen. Madam Chung fè konnen manm dyaspora ayisyen yo genyen yon wòl enpòtan pou yo jwe pou ede demokrasi pouse rasin epi ekonomi an devlope nan peyi Dayiti. Li deklare, n ap site ankò, Antanke yon pon vivan ki relye Etazini avèk Ayiti, ou menm tou ou gen yon wòl enpòtan pou jwe Pou fè tan devwa ou yon fason pou amelyore epi ranfòse demokrasi a ak ekonomi an ann Ayiti. Ou ka fè tan devwa ou pou di ou kont vyolans, kont koripsyon avèk enpinite. Lè gen abi pouvwa k fèt, lè yo pase dwa moun anba pye, ou kapab denonse sa. Sou-sekretè deta adjwen pwovizwa ajoute, Sa fè lontan depi Lèzetazini ap tann eleksyon lejislatif yo ki te dwe fèt an 2019 ann Ayiti e li fè konnen ki konsekans reta sa kapab antrene lè li di sa bay, n ap site toujou, yon pouvwa egzekitif ki pa gen okenn kontwòl sou li. Depi janvye 2020, etandone chanm depite a pa egziste ankò e pa gen ase senatè pou bay kowòm, pa gen separasyon ant divès pouvwa yo e pa gen okenn mwayen pou yon branch gouvènman an mande yon lòt branch pou l rann kont pou jesyon l. Madam Chung fini pa di, Yon sitiyasyon konsa pa koresponn avèk prensip fondamantal ki dwe reji fonksyonman demokrasi ann Ayiti. Fen sitasyon. Lionel Demarat, La Voix de l'Amérique, Washington. We believe legislative elections are the democratic way to end Haiti's prolonged rule by decree, and presidential elections are necessary to transfer power peacefully from one democratically elected leader to another. Kounya Jovenel Moise pa bliye ke si Jovenel Moise jwenn sipò Lèzetazini, Lafrans ditou pa. Hors de question. Lafrans pa fin danse kole avèk Jovenel Moise. Se sak fè w wè Lafrans mennen anpil demach e nan yon sesyon ki te fèt nan Parleman Ewopeyen an jounen 19 me a, ebyen Ewodepite yo di anpil dout ak enkyetid yo genyen pa rapò ak kesyon referandòm nan, pa rapò ak kesyon bandi ki genyen nan peyi Dayiti e menm lye sèten bandi ak rejim ki sou pouvwa pour dire ke peyi sa a li plonje totalman dan le kawo, enstabilite total, donk fòk gen yon bagay ki fèt. 10 milliards de dollars. C'est ce que les bailleurs de fonds ont mis sur la table après l'effroyable séisme qui a frappé Haïti en 2010. Une somme colossale. Quelle trace a-t-elle laissée dans la vie des Haïtiens ordinaires Pratiquement aucune. Kounia nous pral poser tête une question. Document ça qui travaille là, est-ce que y allait en faveur diaspora? Est-ce que une couverture pour diaspora? Nous qu'on ait ça. Paske pa bliye mwen m toujou di nou ke dyaspora se yon patenè enkontounab pou peyi Dayiti. Se yo menm ki toujou kenbe nou lè nou nan sitiyasyon difisil, lè bagay yo pa bon. Paske avèk grenn 50 dola ameriken, grenn 30 dola ameriken, grenn 100 dola ameriken e dèfwa gen ki konn voye 3, 4, 100 pou fanmi yo pa bò isi, ebyen se bokou yo ede nou. E yo ede anpil enstitisyon paske nou wè Gon kesyon gang nan zafè dola la, m ap gen pou m fon emisyon sou sa, men se pa kesyon sa n ap debat pou koual ye la. E nou kapab konprann. Bon! Kounye a la, m pral fè nou, alò jist avan m fè nou tande pozisyon Stiven Benoit pandan 4 minit sou dosye sila, èske lèzantouraj di Prezidan de la Repiblik yo menm yo pou referandòm konstitisyonèl la? Pa sur. Si w al mennen yon ankèt nan Palè Nasyonal w ap wè anpil nèg ki pa antre nan lojik sa. Sa vle di menm palè nasyonal li divize sou kesyon referandòm konstitisyonèl la. Pwoblèm, èske kounya la a Jovenel Moise pral antre nan lojik Adelante a paske pa gen lajan. Kite m di nou byen, pa gen lajan paske nèg yo gentan fin gagote ti kòb la depi anlè. Donk ou wè kounya la se mannèv nèg yo ap fè. Si referandòm nan pap fèt, kisa Jovenel Moïse pral genyen kòm ekskiz pou kapab di referandòm nan pa fèt? Eske l pral mande zanmi l Lèzetazini pou kapab sòti yon nòt pou di ke li eksprime pozisyon n klèman pou di li pa favorab ak referandòm nan e mande pou ke genyen konsiltasyon ki fèt pa bò kote tout sektè sa vle di pwosesis la li dwe enklizif e pou ke yo kapab ranvwaye kesyon sila a? Eske l pral pran egzanp ensekirite a? Eske li pral pran egzanp kowonaviris? Donk, yon seri de kesyon, petèt nou tou ba yo poul la, paske si bagay la bloke nan men yo, ebyen fòk yo jwenn yon. Pwen pou dir ke ben men sak fè referandom nan li enposib ou byen konsiltasyon yo nap rapousib avek yo e byen pou n kapab rive nan kesyon referandom nan. Kounya la nap envite w tande ansyen senatè Steven Benoit ki li menm nan kad emisyon avek notre ami notre confrère Roberson Alphonse e pandan yo tap pale sou kesyon sila e na konprann eske Dokiman sa a li dwe apwouve paske si pèp la al vote li di wi ebyen se dokiman sa k ap pase. Menm lè jounen jodi a la a egzekitif la di bon sa ki konsène prezidan repiblik lan tout atik yo sa fè deba dosye ki fach donk y ap travay pou kapab modifye yo men humm pa toutafè. Ann tande Stivenn Benoit. Nèg yo fè konstitisyon pou wa, se konstitisyon wayal Sa enpresyonan avèk Christophe, men Christophe se son vizyonè, men nèg sa yo pa gen anyen de vizyonè nan. Nèg sa yo son migran plas la, yap fè pou fè dap piyan. Sa nèg yap fè la, pa bliye son bagay sur mesure. Son bagay ke Jovenel pran li di 5 moun sa yo, ou pral wè sa pi devan. Mesye, kòm m paka pote l pou kont mwen, nou menm kòm nou gen petèt yon bon ti repitasyon, men repitasyon 5 moun sa yo fini pou jamè an Ayiti. Li di pote l pou mwen. Sa misye fè la, se pou pwoteje patwon l, Martelly, pou pwoteje tèt li. E kòm yo menm yo nan tèt yo, nan ti tèt, nan ti sèvèl yo a, yo pwal renouvle tèt yo, Martelly revyen an ti pas kout, ki va remèt e Martelly sa Martelly pwal fè 2 manda, paske konstitisyon an, wap gade ou wè yo pa di ke si ou te fè yon premye manda, qu'est-ce qui peut se passer? Donk Aristide kap kandida ankò wi la. Ou remake ke disposition transitoire yo pa di qu'est-ce qui peut arriver si yon moun te prezidan deja? Donk Martelly va monter, li pwal fè 10 ans, epi li ka mande fon pas kout ankò, ba Jovenel pou 10 ans. Ebyen se piyay. Epi nèg la di ou. Kòm li sur mesure, misye di w tout ak li fè pandan l te prezidan ou pa kab pouswiv li. Ou konn byen wi. Lè peyi a rete piye konsa mesye, nèg la di w pa ka pouswiv li. E sa l di w la? Kite m nan yon entèpretasyon literal de sè fra, de sè dispozi, de sè dispozision. Vèsyon kreyòl la tèlman enteresan. Ki, ki, ki, non m poko genyen li, ki lage m men vrèman. Prezidan an jwi de iminite pandan manda l, sou rezèv de pwosedi de destitisyon devan Haute Cour de Justice. Okin aksyon. Tann mwen ti moman wi. Men Haute Cour de Justice la, fò w kanpe, nou pral li, nou pral di kiyès ki mete yo tou. Wi, kiyès moun ki nome moun yo. Atansyon. Non, nou va rive dedan. Pou nou konprann, paske se yon achitekti, kòm j'avais dit en préambule, ki fò aprann a konprann. Maintenant, si le président juif de, de, de immunité sous réserve de procédure en destitution. Mais deuxième membre de Fraza qui dit en quelle action va-t-on engager contre le président de la République là pour des actes liés à fonctionne. Mais quand on va par devant la juridiction, quelle la haute cour de justice, mais c'est une action qui a été tentée. Oui. Une contradiction là, dans la lettre de ce que je, je lis. L'empressement, comprenez bien, Pèsòn pa kab kesyone prezidan an, pa gen ankenn jij ki kab te vle puiske il ne peut pas être poursuivi. E yo menm tou. Li gen iminite durant son mandat sous réserve de possibilité de destitution kou Haute Cour de Justice. A se pou li pa premye premye. Aucune action. Bon m sot poze w kesyon yo la, ou releve konfizyon. Mentnan nan twazyèm fraz ki ladann nan, Les actes du chef de l'État manifestement incompatibles avec l'exercice de son mandat et qui ne relèvent pas de l'exercice des fonctions présidentielles peuvent être poursuivis devant les juridictions de droit commun deux mois après la fin de son mandat. Ce sont les actes du président qui peuvent être poursuivis et non le président. On ne pas poursuivre acte. Ou pouswiv prezidan pou ak li komèt. La ankò se trè trè trè mal ekri e sa k pi grav la, yo di 2 mwa. Donk, lè prezidan an ale, si w pa kouri nan 2 mwa, byen ke nan kontradisyon avèk dezyèm paragraf la wi, men la yo di w tankou donk la, wè Jovenel la, si l ale. Non men lè yo pa di se le prezidan non k ap ka pouswiv. Pardon? Ce sont les Très actes non, du sa pa président. Non, fransè. mais- Sa pa fransè ditou. E dakò mwen mwen mwen di w men pase pou m wè vèsyon kreyòl la. Paske nèg yo gen la pa konn ekri fransè tou. Si n ta byen konprann Steven Benoît, popilasyon an pa gen anyen pou l wè ak kesyon sila. Dyaspora a k ap eskrime l chak jou pou voye lajan nan peyi Dayiti pa gen anyen pou wè ak kesyon sila. Donk nèg yo fon bagay wayal, sa vle di bagay ti zanmi, bagay ti paskout. Epi, rien du tout! Fò m di nou byen, kapab gen anpil moun k ap kritike Steven Benoît. Men Steven Benoît se kèlken ki è trè metodik. Li li avèk presizyon. Depi gen yon tèks de lwa, pa egzanp quand il était sénateur, se li menm ki toujou fè sa n ta kapab rele yon lekti, yon analiz apwofondi sou tèks yo, epi pou vini avèk kritik. Paske gen nèg lè yo nan palman an, se sèl afè lajan yo yo kwè. Yo pa janm li. Donk Steven Benoît se youn nan moun depi gon tèks ki tonbe l toujou achte Moniteur yo pou kapab konnen tou sa k ap pase, ki desizyon k ap pran paske lè gran desizyon pèp la konn toujou pa okouran de yo e fòk gen moun ki ap li ki konprann pou di pèp la men sa k ap pase. Donk a byen antandr Steven Benoît kesyon sa a se yon bagay ki kapab pwovoke anpil pwoblèm dan lasosyete si li antre an aplikasyon. Donk, il nè ke datandr. Men m ap di nou yon bagay, gon grenn bagay. M pa gen ankenn pozisyon enterese. Men m sèlman ap mande yon seri de kòlèg parèy mwen k ap fè jimnastik pou referandòm konstitisyonèl la paske yè swa je ekoute un tip, il sè totalman anlize dans une parade politique et finalement. il en fait trop. J'ai comme l'impression que il avait développé une position partisane à son émission. Donc, c'est de gymnastique qu'a fait de gymnastique de trop de la part de ce type mou rezervem le doa pou mpa cite nol, me ki moutro ke la feyon kampany pou referandom nan, be mwa mdi nou bagay, msye. Mem le nou ta gen milyon nan men nou, Gen milyon ou gen nan menw depi ou wè milyon an se kloure lap kloure pèp ayisyen an lap kloure dyaspora kap bay sanl nan peyi etranje pou voye de twa goud nan peyi dayiti nou ka di mesye kòb sa li pap fè nou byen wi li pap fè nou byen menm lè nap sipòte yon rejim pa fè twòp jimnastik yo gen pòt pawòl yo gen nèg ki pou fè travay la pou yo men lè yo di nou poun fon travay konsa nou wè. Travay la li ap partial, fò n di, ekoute byen, un journaliste c'est quelqu'un qui doit être impartial. Donk, m panse ke misyon an li de twò. Antouka, n ap tann, le 27 jen pwochen, èske pèp la pral vote nan kad referandòm nan? Èske li p ap vote? Èske prezidan Jovenel Moïse pral retwouve l nan yon sitiyasyon pou l di ke bon, yo krazon kite sa nan pwojè sila, oubyen konsiltasyon yo ap rapousi? Il n'est que d'attendre. M te gen pou m te kapab pote emisyon sa pou nou epi nou kapab reyalize lòt emisyon sou dosye sila toujou paske gen anpil reyaksyon o nivo de la sosyete e a chak fwa nou kapab genyen plis detay e nou kapab genyen plis limyè sou sa ki rele referandòm nan epi sou dokiman